Zam yo fini, katouch yo mete nan yo zam yo fini pou yo defann popilasyon paske se jèn kawoben yo ye, paske yo pa ka goumen paske komisarya anlè yo vid, tout popilasyon an desann, y ap dòmi anndan lise kawoben la, atè a, tout timoun yo vin gen fyèv, timoun yo malad, nou vin mande dede yo pran responsablite l, paske moun kawoben pa konn lach, nou anfas, nou anfas tout bandi sa yo. Pase moun Kawoupè y ap soufri, moun yo gen plizyè tan, prèske yon mwa anndan lise Kawoupè la, moun yo ap dòmi atè a. Pa gen okenn Leta ki voye zye ba nou pou ki vin gade nou nan pozisyon moun yo ye a. Nou vin di dede o! Avèk mesaj sa nou voye ba ou, si yo pa reponn nou jodi a la, n ap pase yon lòt vitès! Pase nou menm Kawoupè nou pa konn laj. Dosye lan se ap viv nan lekòl, sou plas piblik, alòske sou zye Leta a. Donk jodi a nou panse ke Lapolis Nasyonal Dayiti. ki gen responsablite pou l pwoteje e sèvi yo, donk jodi a gen obligasyon pou yo voye zye gade sa k ap pase anndan Kawfè la. Twòp moun mouri, twòp moun viktim pa jou. Gen plis pase yon ventèn moun k ap pran bal anndan lakay yo. Kèlkeswa kote w ye Kafou Fèy, ou ekspoze. Kèlkeswa kote w ye anndan kominote a, ou ka viktim de bal bandi. Nou di Kafou Fèy, li pa p tounen nan sa l te ye ankò. E sa k fè jodi a, se yon premye ak ke sitwayen yo poze. Se sosyete sivil ka ouve lap prezan la a ki vin manifeste eksprime ral gòl yo pou di leta a nou pa ka kontinye ap kite sitwayen yo viktim e nou di tout jounalis mèsi tout kominote a poze yon aksyon e gon pakèt lòt aksyon ki pral poze pou nou kontinye di non avèk ensekirite kap trayi banda anizak ak vòlè mèsi. Ap batay ak wòch ak boutèy ki akonpanye lapolis. Leta gen yon devwa l pou l ranfòse komisarya anwo Savann Pistach la. Se premye zòn pèp kanpe ansanm avèk lapolis pou batay. Polisye yo pa kapab ankò. Twòp polisye pran bal. Li lè li tan pou nou libere sa k pase Matisan, p ap pase Kafoufèy. Ebou Dede yo pran responsablite l pou akonpanye popilasyon Kafoufèy la. Jounen jodi a sak mete nou nan lari se pa lòt bagay se Gran Ravin ki atake nou. Gran Ravin mèt ansanm avèk Ti Makak, Nèg Izo yo pou yo atake nou Savann Pistach. Otorite yo pa janm pase kote. Otorite pa janm pase kote. Sèl premye jou a, premye jou yo te atake nou an, yo te voye yon blende ba nou. Apre sa, yo refè blende a tounen nan baz ankò. Ou ka di prezans lapolis anlè a? M ka di prezans lapolis ki anlè a, se nou menm, an di chèf zòn yo, k ap ede nou goumen. Men se kòman popilasyon an li menm li reyaji fas ak sitiyasyon sa a? Popilasyon an sa k ka ale, ale. Men sa k ka rete a, yo toujou manchèt yo nan men yo, y ap goumen. Men se ki mesaj ou menm nou gen pou otorite polisyè yo jounen jodi a? Bon. Nou mwen menm ti je fè nou kriye. Mesaj m gen, mesaj m gen an, li pa lòt ke fòk leta fè travay li. Ke leta fè travay li pou responsablite l ke l fè travay li. Ok mèsi. Dakò. Kominatè e piramid ti bonè anndan Kafoufèy. Sa k mennen n jodi a. Deyò, genyen sa fè 22 jou depi moun Kafoufèy, moun Sanatoryòm, moun Savann Pistach, moun gwo Kafoufèy pa ka dòmi lakay yo sou plas piblik, timoun k ap dòmi nan lari. Poutan genyen 250 mil moun k ap viv nan Kafoufèy an tizyèm e setyèm e gen moun ki gen anpil timoun ki bezwen al lekòl. Pakonsekan nou pran lari pou n vin mande de Deyò pote ranfò. Kò pou moun Kafoufèy, sètadi ranfòse efektif polisye nan komisarya a, mete mwayen, mete yon cha ki disponib, mete yon cha disponib, yon cha ki ka woule pou ke moun yo gen pwoblèm pou ke nou ka aji. Nou mande DDO pou ke li voye anpil minisyon paske nèg yo se a zong yo ap batay. E nou pwofite okazyon sa a, nou pwofite okazyon sa a pou nou remèsye tout pitit Kafoufèy, spesyalman tout polisye yo, ki konnen manman yo, papa yo, madanm yo, pitit yo e Kafoufèy y ap viv, donk yo dwe defann Kafoufèy. Donk nou voye yon ayibobo pou moun Kafoufèy, pou polisye nan Kafoufèy, pou kanpe yo kanpe pou yo defann enterè moun Kafoufèy. Nou vin la a, se pou n ka di DDO pran responsablite l paske nou p ap al mawon, nou p ap kouri paske nou se 250 mil moun k ap viv nan Kafoufèy. Depi apre zak malonèt sa a, men se kòman popilasyon li menm l ap viv nan Kafoufèy? Avèk anpil strès paske gen grenn bal k ap soti Matisan k ap travèse, gen bal k ap soti nan Kad Vèsèl la k ap travèse. ki tonbe kay moun, ki pete tèt ti bebe, ki tiye moun. Donk, depi yon moun estène, moun anvi kouri tèlman gen yon enkyetid pwofon, tèlman gen ensekirite anndan Kafoufèy. Donk, nou menm antanke jèn ki responsab, nou pran lari a pou n di dede yo, Gwo Kòmandman, kòman yo santi yo? Èske yo santi yo byen lè yo dòmi lakay yo? Yo nan liks, yo alèz epi pou pèp la pral dòmi nan lari, sou plas piblik, ap bwè dlo fatra. Donk, rezon nou fè nou pran lari, se pou n di dede yo, Avèk wo kòmandman pran responsablite yo paske 250 mil moun pa ka kouri pou nenpòt 100 a 200 nèg nan gè k ap sot nan twazyèm nan. Donk pa konsekan, objektif nou mach sa a se pou n di wo kòmandman an paske yo touche chak mwa, yo touche chak mwa e yo byen touche, yo gen machin ki pou ba yo bakòp men nou menm pèp la, ti sa a nou bezwen e sa a nou mande yo. Sekirite pou moun Kafoufèy, ranfòse komisarya nan tèt Kafoufèy la, nou mande yo mete plis efektif polisye, nou mande mete yon blende epi tout zòn stratejik anndan Kafoufèy yo pou yo mete bakòp afin ke pou ke moute yon miray de sekirite solid pou ke moun 250 mil moun kap viv nan dezyèm sikonskripsyon, nan sizyèm ak san setyèm mòn lopital pou ke nou ka anpè paske lapolis gen kapasite. Lapolis gen fòs, lapolis gen enèji, se mwayen pou wo kòmandman bay polisye yo pou polisye yo bay rezilta. Donk objektif nou jodi a se pou n di moun yo gen 250 mil moun k ap viv nan Kaprèy, nou pa gen dwa kouri, nou p ap kouri pou san nèg, nou p ap kouri pou nèg a zam, men n ap kanpe pou n defann teritwa nou, n ap kanpe pou n defann zòn nou, pou n defann kay nou. Nou di wo kòmandman, moun yo demare la a, y ap moute, nou mande wo kòmandman, espesyalman Dede yo, voye blennde. Voye zam, voye minisyon, ogmante efektif polisye yo pou ke nou ka jwenn lapè nan Kafou.